Medam e mesye zanmi fanatik TV lakay Haïti.com yo ankò yn fwa nou kontan avèk ou nan nouvèl video sa e ke nou pote pou ou e jodia la gen komisè Muscadin kòm dabitid e nou konnen se yon gason kanson gason kanson fè E lè nou di se gason, se pa gason ki ekri avè lèt miniskil. Se gason ak gwo lèt, medam e mesye. Muscadin, enben, jodi a la ki fon gwo kou la a, e kote misye arive mete, e donk konfiske yon machin, enben, machin sa a son machin blende ki t ap antre nan kapital la, e selon enfòmasyon yo, enben, machin sa a ta vin jwenn yon gwoup, e pou tande gwoup, Se swa son gwoup nèg ame, ou byen son gwoup donk gwo palto nan peyi a. Son machin ki blende o nivo 10, selon sa enben komisè a li menm li fè konnen. Enben TT ki li menm tap reyaji sou dosye sa e sou kesyon gofundme ke TT te fè a tou e pou ramase lajan pou achte 2 blende bay komisè Muscadin enben nèg isit yo deja ripòt E donk pwojè sa a, e nan moman n ap pale la a, pwojè a San Simon, ebyen kanpe medam e mesye, paske moun yo, yo ripòt li, e tout moun ki te gentan bay lajan pral resevwa lajan yo ankò, selon sa TT li menm li esplike medam e mesye. Ebyen nou pral fè w tande TT ki li menm t ap pale konsa, e TT t ap bay plis detay tou konsènan ebyen detraktè yo, konsènan sila yo ki pa vle peyi a genyen e. Donk sekirite medam se mesye yo ta vle pou tout tan tan gen ensekirite yon fason pou yo ka kontinye fè lajan pou yo kontinye ap triyonfe nan peyi sa enben TT pa mete dlo nan bouch li poul vin pale avèk sila yo ki yo menm deja enben kanpe pwojè sa nan men TT men TT ap travay pi rèd TT ap kontinye menm sil paka bay 2 men lap bay yonn kanmenm nan 2 blende sa yo medam e mesye zanmi fanatik ti vi lakay haiti pwen kòm yo nou pral envite w gen plis detay. Sa di fòw pa pè, fòw atann ap gen kritik sou kèlkeswa sa w fè a. Men, lè map gade m wè kèk bagay misye ap fè, map ba w egzanp ki senp. Jodi an komisè Muscadin kenbe yon machin nan Miragwàn, yon gwo machin Chevrolet ane 2020 ki blende nan dènye nivo. Mwen gen enfomasyon sa depi nan maten. Ou konn ki kote komisè a te ye lè sa? Komisè a a 2 zè vil miragwan. Lè l gen enfomasyon sa a, el pa vle kominike l avèk lòt otorite li vle pou anyen pa fwite ditou. Lè sa misye nan yon zòn nan kad yon operasyon, misye a 2 zè de vil Miragwàn. E l gen enfòmasyon misye di fòk li aranje l pou l rive pou l konnen sa k ap pase. Men ki machin ki nan men l? Vye Bogota sa ki ap lage l nan wout la? Ki pa menm ka, ki pa ka stat, se pouse y ap pouse l. Eske n konprann? Kounye a, efektivman, enfòmasyon ke yo bay misye a, se pa fòseman kòm si sa yo di a, se sa li ye non. Men kòm otorite, kòm chèf pakè, kòm chèf posuit, li gentan rapidman reyaji. Li kite machin nan fin dedwane epi li poze lapat sou li. E l ap kestyone kounye a pou konn kote machin sa prale ki blende nan nivo sa a. Ane 2022, 2020 m sonje l te di. Sa te yon machin tou nèf, an eta, ki blende nan dènye nivo. Lè komisè a resevwa nouvèl la, m di w, misye a pli de 2 zè de vil Miragwàn. E pi misye gen tan, misye, paske soupson komisè a gen, bon m, bon m di n sa, bon m klè avè n, ki sa t fè yo kenbe machin nan? Petèt mèt machin nan, si e pa sa, E sa fè komisè a mande pou vrè mèt machin nan al chache l. Ou byen fè kontak ak li. Paske premye enfòmasyon ka jwenn komisè a li pa la non. Yo fè la, yo aprann ni ke gon machin kap dedwane sou miragwàn. Men machin sa ta sanble son machin ki prale a destinasyon on seri de baz nan pòtoprens. Yo pa di on patikilye non. Se te sa lenfòmasyon. Komisè a gen enfòmasyon sa a bagay depi nan dizè nan maten, dis onzè. Komisè a gen enfòmasyon an, misye pa t nan vil Miragwàn e li pa deside pataje l ak pèsòn. Paske enfòmasyon an di ke machin sa ki blende nan dènye nivo a, m regrèt ke m pa t gentan vin avè l montre n sou lekran, men yon machin chevolè ki blende nan dènye nivo blendaj lan, Yo di ke machin sa ta ta, wi ta, pou yon gwoup nan Pòtoprens. Komisè a debake, tout bagay fin fèt, dedwadman fin fèt, epi li sezi machin nan, l ap tann vrè mèt machin nan vin reklame l. Kòman pou m fè pa apresye travay yon nèg konsa? Wi 2020 l ye, m sonje se 2020 l te di, m te tande l. Tande byen wi, Kòman pou m fè mwen menm pou m pa apresye travay yon nèg konsa? Piske l gen soupson sou machin nan, li kenbe l. Pa gen anyen l fè ki grav non la, li kenbe l. Kounye a, si machin nan se yon machin ki legal, mèt li pral reklame l avèk dokiman, ki kote l achte l, ki kote l sòti etsetera, paske tout dokiman yo la. Mèt li ap pwouve ke se pou li l ye epi yo ap remèt machin nan. Sil paka prouve eben kom neg yo kraze gonfodmi an la muscadin ka tou bon li ka tou bon la men nou pap bay vag non nou menm nap kontinye avek proje nou an paske si nou paka bay 2 nap bay youn kanmenm paske neg isit ap fè yo aprann respekte moun isit sa vle di ke lèm gade moun neg kap travay nan nivo sa mdi mezanmi misye paka trete konsa. Kounya ki prekosyon ke m pran? Paske m tèlman konn nèg isi kòmsi yo chèche la ptit bèt, yo toujou ap chèche ti detay pou yo ka mete n an reta wi, pa anyen non. Anpil literati nèg ap fè a, e pa paske yo vle ede vre non. Se pou yo ka mete n an reta pretèkstan ke yo konnen. Larousse di ke, an depi de tout sa m fè, men m rann mwen kont ke m pa konn anyen. Sa di gen anpil nèg k ap pale pou moun ka konnen yo la. Men tonneau vide yo ye. Paske yo pa konn sa k planifye. Men yo pa ka manje manje a yo gate l kanmenm. E de fèt yo gate l. Kounye a lè m fin gade yon videyo konsa. Epi m ap gade komisè a ki nan kad yon operasyon avan yè. Machin misye an pàn se pouse l ap pouse l. Pandan komisè a t ap palavè nan emisyon an. e lap esplike reyalite lap viv la a ke l pa gen mwayen de deplasman ak fasilite. Nou di bon, gon bagay ke n ka fè. Gen anpil zanmi ki apresye travay komisè Muscadin. M di mwen menm m ap gade travay misye jiskaprezan ke m sipòte misye nan travay ke l ap fè. M gon platfòm ki gen anpil moun e petèt se sa tout fè anpil nèg egri ki fè wap sal kò yo tout kote, tout nèg gentan kounye a yo moralis, yo pwofesè, yo gentan tout bagay, paske m di w tan nèg sa yo pase moun pa swiv yo ankò. Ou wè la m ap fon ti tèg bò wonn, gade live la pou wè ki moun ki sou li ant youtube e facebook epi wap konprann poukisa nèg ap takle m konsa nan peyi a. Le fè ke m gon platfòm ki gen anpil moun kap swiv li, m di on sitwayen kap fon travay konsa ki remakab, Poukisa n pa ka fè yon bagay pou n ede misye? Gon yon seri de enbesil, idyo, vagabon sou rezo a, pou yo ka detounen atansyon moun, yo di se cha blende n pral achte. E sa yo ekri, m ap gade, m fè screenshot nèg la ki di, o, cha nou pral achte, cha blende n pral achte. Nou te di n pral achte cha blende? Kilè n te di n pral achte cha blende a? Kilè n te di sa? Pou sè detraktè, m pran le swen pou m di ke machin nan nou pa p destine l o parquet de Miragwàn. Se kòm si n te vle ba yon nèg yon plak Honneur et Mérite pou travay ke l ap fè. Nou deside kolekte lajan pou n achte 2 machin pou l fè Muscadin kado on machin pou deplasman pèsonèl li, on lòt machin pou ekip li nan pakè a. Men se machin l ap bay Muscadin, se pa le parquet de Miragwàn. On fason pou menm si yo ta revoke Muscadin, pou l toujou gen machin nan an dispozisyon l. De machin, sa te ka rive ke n bay misye de machin senp. E kòb la t ap rive pi vit tou. Men le fè ke misye angaje l nan yon travay difisil, chaje patikilye nan peyi a t gen machin blende. Ale wè pou yon nèg tankou Muscadin. Nou di ke olye n bay misye 2 veyikil ki senp, ann bay misye 2 machin blende, se pa cha blende, 2 veyikil blende. 2 zo reken, se sa n te di. Chaje nèg nan lari an la ki gen machin blende. M di w gen jounalis ki gen machin blende ale wè pou Muscadin nou di olye n bay misye yon machin senp an men men machin ke n pral bay misye a sou fòma sa fòm machin n ap gade sou ekran nou di ke n pral n ap achte 2 machin sa pou misye ok premye sa m fè m fè kontak pou m gade ki konpayi ki ka ban m machin nan nèg yo ap pale yon pakèt tenten yo pa konnen. Machin nan apachen yon konpayi ki anrejistre Ozetazini. Pa gen ankenn tranzaksyon li pral Ayiti jan detraktè, blofè, magouyè yo, ransè yo ap di a. E pa sa bagay lan ye. Yo pa konn sa k ap fèt la. Finalman lasosyete jodi a soti nan 2 jou sèlman. Jodi a fè 3 jou nou lanse ofisyèlman maraton an, nou gentan kolekte anviwon 50 mil dola sou GoFundMe ke nou te kreye sou Facebook la. Nou kolekte anviwon 50 mil dola, dènye gade m fè a wi, nou prèske rive a 50 mil dola. On ti tan aprè la sosyete, se gade m gade m wè anpil mesaj ap monte vin jwenn mwen di m ke TT, sa k pase, m ale sou GoFundMe an m pa wè l. Vagabon malandren anti chanjman kap pran pòz rablabla yo, yo ripòt gofundme an, le fè ke gofundme jan nèg yo ripòt li a, yo panse son bagay nap fè, nap òganize yon bagay kriminèl, yo anile gofundme an e yo deside pwiske yo potko depoze kòb la sou kont nou, yo deside pou yo remèt tout moun lajan yo, tout moun ki te bay lajan pou gofundme an. Men sak Ayiti a, men sak Ayisyen an. Pa Ayiti non, men sak Ayisyen an. Na konprann kiyès kap travay pou Ayiti. Ti lapli gen blende, vitelòm gen blende, izo gen blende, majorite chèf gang gen blende. Alòske de twa nèg kanpe sou rezo yo, yo kanpe an fas yon gwoup sitwayen ki deside achte yon machin blende ba yon komisè kap trake bandi. Suivez mon regard nou gwo timoun na konprann. Izo gen blende, tout chèf gang gen blende epi gon gwoup nèg ki kanpe sou rezo a ki anfas de twa sitwayen avize ki deside met ansanm pou achte yon veyikil blende bay yon komisè di gouvèneman k ap travay nan yon peyi. N ap konprann sa k ayisyen an. Gade nèg sa yo, menm nèg k ap kritike l la. M wè yo chaje kont GoFundMe yo kreye deja. Yo wè ke moun pa okipe yo. Men yo pa konprann ke tete lan son aktivite tout moun anbrase l. Jinosèt gentan ekri, Morvan pran dosye a. Bon menm Wendy fè l! Wendy wi! Ki di l pa byen avè m wi. Misye pataje lide a. Wendy fè l. Sa di nèg yo wè nan 2 jou n gentan kolekte prèske 50 mil dola tèt yo cho. Paske janm te dil se pa lide a yo pa vle non se moun kap fèl la. Pou moun ki etazini nap kontinye sipòte sou zèl. M pa pwomèt ke nap ka bay 2 machin nan men n pwomèt ke nap bay youn kanmenm. Poun fèmen bouch nèg isi. E nap achte lap peye kòb la ap bay nòmalman, legalman. Poy panken val pa blofè kap ranse. Se yon pakèt betizè. Yo wèw yo pa gen moun sou rezo ankò, yo ap kreye divèsyon pou wè si yo atire atansyon moun. Manti! Gofundme pa gen anyen bagay de ilegal ladanl. Al gade yo menm kantite gofundme yo kreye deja pou ap mande. Menm yon dokiman pou yo enprime yo ap fè gofundme pou mande pou sa. Moun pa okipe yo. Kounya yo pran zizirit, nan 2 jou nou kolekte anviwon 50 mil dola tèt yo fè yo mal. Men sa k Ayisyen an okay. E pandan nap pale la n deja kolekte anviwon 20 mil dola sou zèl sèlman ak cash app. Kidonk kontinye menm si n paka bay 2 veyikil ke n te pwomèt lan paske gofundme an te fasilite ke menm si moun nan pa Etazini li kapab kolekte puiske nèg yo fon w jan yo fè sistèm nan repran kòb li paske tout moun ki te bay yo ap remake yo jwenn yon mesaj ki di yo yo ap voye kòb la remèt yo nan 3 oubyen 5 jou. Gen moun yo kòmanse remèt deja. Kontrèman a yon ti detraktè m tande t se se fanmi lidè lidè a ki t toujou ap kreye divèsyon ebyen tande sa egare lòske w bay kòb nan gofundme depi kòb la poko depoze sou akawont moun nan yo ap retounen l pou ou ok ou tande sa lè sa w parèt enbesil e idyòt ok ou konnen a kiyès m ap pale ou wè l sa w ekri a gade ou pa menm konn sa w ap pale a.